Mezanmi ou menm kap viv an ayiti fò ou pran anpil prekosyon avèk moun wap lwe kay paske bandi yo chanje strateji mezanmi humm tèt chaje ebyen ou al konnen kòman lapolis arive kraze yon gang ebyen Fann tèt de bandi tou, ki strateji bandi yo te anplwaye pou yo atenn sa yo vle atenn nan? Rete la, nou gen detay pou ou. Yon lòt kote, hum, fò m di nou Matisan, ebyen, s on labatwa. Matisan tounen labatwa kounye a, paske chak jou ou tande de twa grenn moun ap mouri. Sa k dwòl la, se pa bandi sèlman non k ap mouri, gen anpil moun tou, se inosan. Tèt chaje mezanmi. Ou menm kap viv an Ayiti, chak jou gade si w kapab, ebyen pran anpil prekosyon pou w pa repete de bagay, men pou gen zòn ou pa ale ladan yo tou. Jodi a ou tande Pòtoprens nan ki nivo l ye, ebyen demen menm zòn an pwovens, ensekirite a gen dwa vin chèche w kote w ye a. Ou menm ki aletranje pa panse w aletranje w an sekirite pou di nenpòt bagay sou Facebook, paske menm aletranje gen anpil manb gang an Ayiti yo kap viv la tou. Si w panse m manti, mande John Colem Morvan. Mande misye nan ki nivo gang yo yo menm yo pwisan nan peyi Dayiti. Men misye k ap viv Kanada, ebyen, fò m di w misye pa an sekirite parapò avèk dezenfòmasyon l ap bay. Misye gade kòman l kapab fè retrè. Tèt chaje. Men. Nou genyen Frè David. Frè David se yon ansyen chèf gang ki t ap dirije. Kwadèboukè. Ebyen misye kite Ayiti, men misye te nan 400 mawozo, se pa mwen k ap aprann ou sa paske ou sou rezo yo menm jan avè m. Ebyen, misye kite Ayiti, misye chwazi denonse anpil chèf gang an Ayiti. Notamman, misye chwazi mete toutouni baz ke l te ye a, 400 mawozo. Men fò m di nou, nan peyi kote misye ye la a, Yonyon ki se chèf gang 400 mawozo a, voye touye misye. E Yonyon peye gwo kòb pou l wè kòman yo kapab touye zo pou li. Tèt chaje. Rete nan emisyon an, nou gen anpil detay pou ou, paske ou konnen nou menm, yo rele nou nèg dosye a. Depi nou vini, konnen gen gwo dosye, nou pral manyen yo. Rete la. N ap kòmanse pa di w ke nou remèsye w anpil difè ke gen tout paj sa yo, tout chanèl sa yo, men Ou monte sou pa nou an ou vin ban nou love la sa fè kè nou kontan anpil ou menm se zape wap zape ou tonbe sou nou moman an rive pou Bondye delivre ou ebyen abòne kòmante like mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch fè menm jan avèw tou sa vle di abòne kòmante like pataje chak grenn emisyon nou pote konsa ou kapab ede nou avanse avèk kominote nou an men kenbe kèk lòt moun tou enfòme rapid nap antre nan nannan koze a. Ebyen, avan nou pale w sou kòman lapolis li menm li rive kraze gang sa a, an nou pale w de Matisan. Ebyen, nou genyen nan Matisan gen 2 sitwayen ki arive pèdi vi yo. Tèt chaje. Kòman yo rive pèdi vi yo? Fò m di nou, 2 sitwayen sa yo te abò yon kamyon, kamyon sa a se yon kamyon gaz. Gwo kamyon sitèn yo, ebyen yon kamyon gaz. Ebyen, pandan kamyon ap pase, mesye k okipe, oubyen ki se chèf nan zòn sa k rele Matisan an, mesye yo ap tante gade kòman yo ka devye kamyon an, pou yo antre nan baz yo ak kamyon an, al pran gaz. Men, toujou gen rebèl wi. Humm, fò m di nou, chofè kamyon sa a reziste. Ebyen, afòs ke lap reziste, se afòs ke nèg yo menm yap enève. Ebyen, nèg yo tire sou machin nan, sa koute lavi tou lè 2 chofè yo. Ni chofè adwat la, ni chofè agoch la. Yo tou lè 2 mouri. Ebyen nèg yo panse yo fin bon kounye a bon piske yo touye chofè yo kounye a yo gen tout fasilite pou yo pran machin nan pou yal pran gaz ki nan machin nan ebyen nèg yo avanse lè nèg yo rive yo wè se byen konte mal kalkile paske lè yo rive hum pandan yo tap tire a gon grenn katouch ki di bon mwen menm mwen deside trayi nou mwen deside fè nou fè kòve ebyen grenn katouch sila Pete yon kote nan machin nan. Epi sa w tande a, gaz vide. Nèg yo vin wè, pran machin nan, antre avè l pandan gaz ap vide a, se kòmsi s on malè y al chèche mete sou tèt pa yo. Ebyen, nèg yo kite machin nan kote l te kanpe a nan Matisan. Sa vle di nèg yo fè kòve. Yo fè kòve paske se gaz la yo te bezwen pran, malgre yo touye 2 chofè yo, sa vle di chofè a dwat chofè a goch, men yo rive pa pran gaz la. Bon, tèt chaje wi, sa vle di moun sa yo pèdi vi yo pou bon tan. Hum. Poze tèt ou kesyon èske gaz la pi enpòtan ke vi w? Men anpil fwa tou se. M kapab di pdg konpayi yo. Paske yo toujou di se nèg yo ki fè konplo avèk bandi pou bay gaz la. Anpil fwa tou, nèg yo konn pa konn anyen, men anpil fwa tou gen nèg ki konn enplike. Sa konn koz anpil nèg reziste paske yo konnen si yo pran kamyon an nan men yo, y al pran gaz oubyen siman oubyen fè nenpòt sa l ta ye a, Ebyen gen pwopyetè k pral di se nèg yo ki fè konplo epi pou bay machandiz yo. Tèt chaje. Men vi nou pi enpòtan ke tout bagay mesye. Antouka, men nou mouri la, ebyen pdg konpayi sa a, li ankò ap viv. Madanm li pitit li ap jwe l. Men madanm pa ou, pitit pa ou, hum, yo pèdi yo e yo pral pase anpil mizè. Hum, se konsa reyalite a ye. Men rapid n ap kite Matisan, nou prale nan komin Kwadèboukè. Gen yon zòn nan Kwadèboukè ki rele Kanaran. Sa fè kèk tan wi depi zòn sa ap fè aktyalite. Yo te menm arive mete polisye deyò nan sou komisarya. Ebyen zòn sa, nèg sa yo pa pile anyen frèt anba pike yo. Men fò m di nou, genyen yon lekòl ki rele Sous de vi. Lekòl sila bò kote l, gen yon moun ki lwe detwa mesye yon chanm kay. Ebyen nan kay sila, Mesye yo vin abite pandansetan y ap chèche gen kontwòl zòn nan. Men, mesye yo ki panse yo fin gen kontwòl zòn nan paske pandan yo lwe a, mesye sa yo ap antre nan kay ke yo lwe a vin dòmi byen ta. Li konn tonton zè di swa, mesye yo nan lari. Tèt chaje wi, yon kote yo apèn vin rete wi. Poutan, se kontwòl y ap chèche. Atè nan sa, m gen yon kouzen m k ap soti lakay yon sè l pou l ale lakay yon lòt sè a nevè dizwa, enben mesye sa yo brake l, yo pote ale telefòn kouzen m nan. Poutan, yo pa t konn sa k t ap tann yo tou. Enben fò m di nou. Mèt kay la ki okouran de zak sa yo mesye yo ap mennen, ebyen mesye yo mande pou renouvle yo, mèt kay la di non li p ap lwe yo kay ankò. Epi sa w tande a, li alète lapolis de vye zak li sispèk mesye yo ta enplike. Lapolis li menm, li mete l an bandisyon, Epi la polis anvayi nèg yo bing bing bang bong sa w tande a gen 2 ladan yo ki mouri. Yo pap janm fè sa ankò. Men plan nèg yo se te pran lekòl sous de vi a epi mete direktè a deyò mete tout moun deyò paske nan zòn kote lekòl sous de vi ye a ebyen sou do l ebyen ou domine tout kanaran. Sa vle di yon gwo baz yo ta pral fòme la. E la polis arive jwenn yon Kès zam 38 tou nèf nan chanm mesye yo t ap viv. Sa vle di baz la te kòmanse pran. E mesye yo te deja achte biyè, e anpil biyè pou yo wè kòman yo ta pral enstale chèf gang lan nan demen. Men lapolis di non, sa p ap fèt. Malerezman se 2 sèl ki mouri paske Nèg yo te plizyè e lòt yo kouri. Si te gen snaypè oubyen fran tirè nan lapolis la, ebyen fò m di nou, anpil nan nèg yo t ap mouri. Se paske lapolis fè anpil flay nan anpil katouch ke yo tire. Yo rive pran 2 erezman, men nou te ka pran yon 8, nou te ka pran yon 10, nou te ka pran yon 20 tou paske nèg yo t anpil. E. Li tap difisil anpil pou lapolis ta rive kraze baz la kote nèg yo ta pral monte baz la. Mezanmi, ou menm kap viv an Ayiti pran anpil prekosyon avèk moun wap lwe kay paske moun yo pa fin bon moun. Anpil fwa moun nan se paske l bezwen gen kontwòl yon kote, li reziye l li pèdi yon 5, 6, 7, 8 mil dola, li lwe kay la epi li konnen l pral fè milyon Tèt chaje. Nan lontan, se te ajan dcpj ki te konn aji konsa, lè yo bezwen gen kontwòl yon chèf gang, yo vin lwe kay nan zòn nan epi chèche gen kontwòl li. Men kounye a la, lenvès li ye tonton, paske se bandi yo k ap fè l. Antouka, e m kontan sa, paske kraze ti gang sa a depi la, Se sove vi anpil moun paske nou pa konnen konbyen moun mesye sa yo ta pral touye. Men sof ke m pa ta swete bagay la rete la paske aprè sa yo ka toujou tante paske se 2 sèl nèg ki tonbe lòt yo ka tounen. Ey fòk lapolis li menm gade si prezans li ka rete nan zòn nan pou anpeche nèg sa yo vin tabli baz yo nan zòn nan. M ale, m al travay yon lòt emisyon pou nou, n ap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon paske. Gen anpil fè la nou pral trete nan kwaze talè. Babay. Abone sou potko fè sa.